Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon kòman pe ton aple sa mwa je pe dir tou senpleman ke se yon veritable rebondisman nan zafè ki konsène lanmò Jovenel Moïse eske m pa ta kapab di tou se yon veritable rebondisman nan dosye Joseph Felix Badio depi lè Badio an kaval. M ta kapab di sa fè 2 fwa li lage yon voice ki vin trè viral sur les rezo sosyo. Felix Badio a ete akize dan lasasina di prezidan Jovenel Moise. Jiska prezan m ta kapab di ke Felix Badio rete yon moun ki an kaval. Men depi nan premyè voice li te fè sòti a, voice ki tap serkile atravè les rezo sosyo, Tout moun te di ke, Ekoute, setòm la, li pa nan mawon. E li te vini, m ta kapab di nan yon pèspektiv pou kapab mete lè pwen sou lè i, dekilote yon seri de moun, m ta kapab di, montre feblès lajistis la menm dan se peyi. An tou ka, premyè vòys la li pase, men se dezyèm vòys la ki vin parèt plis enteresant. Apre premye vòys la, Tout moun te di ke ekoute, ben nou pa tande Félix Badio, ou est il passé? Il y a certaines personnes qui disent tout simplement que ben sitwayen sa a, yo manje l deja. Eske n konprann? E pourtant, à la surprise générale, Félix Badio parèt ankò. Kite m di nou, m ta kapab di fantom nan pale. Men moun ki te kwè ke sitwayen sa a toujou la an cavale, celui qui est en cavale, a parle. M retenu yon pakèt bagay. Mwen retenu ke Felix Badio montre ke pa gen jistis. Jistis nan peyi an se kòmsi se yon moun ki gen yon plim wouj nan men l e l ap fòse pou l fè l ekri an ble. Felix Badio montre pa A plis B lankèt mene pa la Direksyon Santral de la Polis Jidisyè se yon ankèt ki konstitye deleman Byen vid, se kòmsi les enquêteurs yo menm yo dilijante ankèt yo a sur la nature. Pa gen pèsòn moun ki te enkli nan kad ankèt sila paske pou Félix Badio, la conclusion de cette enquête, li ta dwe site non yon seri de pèsonalite. Il s'en prend à certains journalistes en même temps. Félix Badio Vini nan yon lojik kòmsi yon nèg ki gen anpil teyorèm matematik sou li pou fè w konprann ke lè w di a plis b li bay sa. Èske nou konprann? Donk, misye vini avèk yon premye mansyon lafòm nan kòmansman dyalòg li a ou ta kapab di ou yon ti jan nan difikilte pou konprann. Men alafen de son diskou paske quand ça dure dix minutes environ ebyen ou ta kapab di son veritable diskou Félix Badio montre pa a plis b Dcpj pa fè ankenn bagay ki serye. Direktè a pa t dwe siye anba sa a. Donk, li menm li di ke le jou ou nèg yo ap fè yon ankèt ki serye, ya va mete non l e li menm la va vin pann tèt li nan dcpj. Kèl istwa! Se yon defi wi Félix Badio ap bay. Bon, antouka, Jovenel Moïse asasinen, anpil moun enplike, genyen moun yo arete ou pa janm tande bri yo, moi je me demande, pèlmèl. Tande byen wi eske se Felix Badio la li pa yon moun kote li a komsi ki santil alez plis pasem ki nan difikilte ki pa kapab mache libe libe nan potoprens eske nan moman nap pale la Felix Badio se pa moun kap sikile libe libe nan potoprens awe se kestyon sa kapab poze tet ou nan moman nap pale la eske Felix Badio se pa yon moun ki aletranje kap viv byen mta renmen. Nou eseye jije ansanm avè m paske kant on moun li an kaval epi li fè yon deklarasyon konsa, pa gen anpil Ben Laden nan mond lan ankò. La m ta kapab di c'est un véritable Ben Laden qui a parlé! Jisteman pou kapab distrè otorite ayisyèn yo. Quelle horreur! O final, w ap sèlman di tèt ou ke se Jovenel Moïse ki antò paske yo asasinen l. Anpil moun ki asasinen l. Yo ap viv byen. Yo gentan lage. Ou pa konprann non. Se Jovenel Moïse ki pat konn mennen batay paske lè w ap mennen batay avèk malfrendeng, an fas malfrendeng, ebyen ou gon jan w konpòte w tou. Tankou jan Andris Riché te di l, fòk ou konpòte tèt ou an malfrendeng. On écoute Joseph Félix Badio. Ankò yn fwa mwen koube m byen ba pou m salye tout moun ki chwazi le bon sans, le gwo bon sans. Nan yon dosye parèy ki fè koule bokou dank jiska prezan, ke anpil moun itilize pou yo fè afè pèsonèl yo pase, pandan ke vrè pwoblèm nan pèsonn pa deside atake l. Yo di souvan, Jamais deux sans trois. M pat panse ke m tap vin pale ak moun ki gen bon sans e ki fè sans nan yon dosye dankèt kriminèl lasasina di prezidan Jovenel Moise kote chak moun ap itilize l pou afè pa yo. M pa t deside rantre ankò nan dosye sa avèk demach sa lalwa di pou fè ke mwen te fè. Malerezman, sa pa fèt jan l ta fèt la, donk m oblije vini mete moun ki gen sans. E sans, le gwo bon sans, fas avèk detay sa yo. Gon yon ankèt ke dcpj di pa rapò avèk yon rapò pasyèl ke l fè, ke l mennen e ke l ap kontinye mennen. Jiska dat. Pèsonn moun poko fè ankenn ankèt, se mwen k dil Joseph Felix Badio avèk tout bon sans li, tout moral li, tout ekilib li san bronchi. Mwen repete ankò poko gen ankèt. Mwen repete ankò rapò dankèt sa. Li telman koman chalè l odè l ap monte anba vant mesye dcpj yo kounya yo wè ke fok yo pase nan lot faz pou on ankèt kriminèl konsa paske depi gen san vèse son sakrifis. San sakrifis ke w moun peye a la nati, ou dwe pran ankèt la sou 2 fwon. Pou moun ki fòme yo, pou moun ki gen bon konprann yo, li fasil ke yo ta pral itilize le pantagram. Men pa le pentacle. Pase si w al nan pentak la, se triple flèch la ki alenteryè de yon sèk. Lè sa nou pral tounen an won. Nou pral oblije itilize le fòmil kardinal de linivè, nou tout ap pèdi. Pase ke trigonometri pa fèt inosan. Pwobabilite pa fèt inosan. Donk, sòti de yon matris pou rive a yon ka de pwobabilite, w ap retounen nan trigonometri a. Ou pral vale de ka fwa de pi plis alfa. Donk, ou nan yon sèkl. Ou p ap sòti ladan l. Se la yo vle foure nou. E m tout moun ki pran konesans, ki granmoun konprann, moun ki pou franchi sèk la, fò l kraze konpa a. Nonb de ka posib sou nonb de ka favorab pou rapò sa a abouti avèk yon bagay, zewo. Pase ke ankèt la, pa gen ankenn tablo t fèt sou li. Si w kanpe le pentagram, li fasil pou w konprann il y a la tête, les deux bras, les deux pieds. Donk ou gontan gen 5 tablo. Ki tèt pansant ki vini avèk on tèl krim? Fò w al nan tablo nimewo 1, les acteurs internationaux. A tout konplis yo. Fò al nan tablo nimewo 2 lè w fin kite tèt lè w pran bra a. Les acteurs locaux ak tout operatè l yo. Lè w fin nan dezyèm tablo a fò w al nan twazyèm tablo a les différents enjeux autour de cet assassinat. S on bagay fasil ke l ye. Lè w pran premye, dezyèm, twazyèm tablo ki la tèt e les deux bras. Kounya fò al nan pye a. Ou konprann ki katriyèm tablo a, sentèz dè twa premye tablo. Kounya ou pral nan dènye pye a, aksyon a antreprann, senkyèm tablo. Pa gen, pa gen maji ladan l. Se yon kesyon de bòn fwa, de volonte. Men pou ou menm dcpj, Frédéric Leconte. Jodi a se ou t pran le mal kouraj pou siyen anba yon betiz konsa pou voye bay yon batonyè ou gon komisyon rogatwa sèt komisyon rogatwa et emane de kèl otorite pa kiyès e ki motif ki genyen ladann e pou siyen sa monchè w detwi karyè w monfrè. M kwè ke apre dosye L'histoire de Josué Jean, prèt de vodou, alyas Tropicana, ke w te tonbe ladann, e mwen ki te retire w. Ou mèt te gen avoka, men se mwen ki te retire w. Direktè jeneral lapolis t ap fè demach pou ou. Daniel Ulysse viktim, yo mete l deyò nan lapolis pou dosye a, lè enspeksyon jeneral, men se mwen ki sove w. E lè m t al fè arestasyon sa a nan Pòl, Gary Pierre Paul Charles t ap travay nan yon lòt stasyon radyo. Li te di m ba l Scoop pou lè l fè radyo l pou l rele Scoop FM. Li te sèl jounalis ki vin nan dcpj lè pèsonn pa t ka arete Bélony sou nan Pòtoprens. M te kite l al kote l t ale a epi mwen menm mwen vin avè l. Men m konn sa sa te koute m tou wi mesye vous venez d'outrepase vos droits responsabilite ke nou genyen nan yon dosye parèy pou aksepte bak avèw al jwenn patron pou patron an diw tout otan ke Badio vivan li menm li mal alèz Li ba nou delè mwa desanm pa pase degaje nou bay Badio e nou al fè presyon sou yon jij ki pa konn wòl li, li pa konn sa ki sa k yon jij denstriksyon kote dosye nan men n pou l rele yon moun pou l tande moun nan si l vle l fè manda depo pou li lè sa l t ap nou t ap alèz pou n vin tye l nan prizon an mesye menm jan n tye Gilbert Dragon pou ki rezon kounye a se makak n ap fè? Mesye, a pati de vòys sa ke nou tande a, nou pa gen ni dwa, ni otorite sou moun k ap pale a. Vous n'êtes que des voyous, des sales menteurs, des délateurs. E n ap peye l. Men sa k a pral pi rèd la, se demen ou pral tande fanmi nou pral rasanble. Yo pral jwenn medya sa yo ki te ba nou fè pwopagann kwazad sa yo. Moun sa yo, nou pral jwenn yo. pou patwon sa yo ke nou t ap travay la, pou vin di, monchè, fò misye jwenn jistis, menm jan jodi a y ap mande pou Jovenel jwenn jistis. Men yo tout te kontribye pou Jovenel rive kote l rive a. Men jodi a n ap chèche pou mete kran sou moun. Nou chwazi yon move sib, mesye. Nou mal pati. An depi de tout malpwòpte ke nou ekri nan yon dosye, nan paj 25, 122 paj la gen yon fizi daso pou ULCC. Men fò nou gen konsyans ke ULCC pa sèvi ak fizi daso. Kote l jwenn fizi daso sa a pou l te bay la? Byen ULCC la al chèche mak fizi a, chèche non fizi a ULCC te genyen. Nan paj 27 n ekri apateman anfas di prezidan. Nou fè espre nou pa ka bay presizyon. Nan paj 30 nou fè nou fè rekonesans a twa repriz depi lamezon plase dan un plan siperyè. e dominan sèl di chèf de leta men kot mezon sa a rann tèt nou sèvis pran mezon sa pran foto l met koulè l mete tout konpatiman l fè pòtpawòl lapolis la bay yon Yon konferans de près mande lè sa a Badio ap vini a tout yon kòd. Wè di kote dwa a lantre de lè dcpj, gen pakin kote nou met pakèt vye machin nou sezi plis sa n ap itilize. Gen yon pye bwa ki kontigu avèk la clôture de la Direction Générale de la Police Nationale. M ap pann tèt mwen ladann. Jovenel jwenn jistis imedyatman. Men si nou pa ka fè sa a mesye, pann tèt nou nou menm. Nou son bann idyo, salo, malonèt e nou pa diferan de gang ame k ap detwi popilasyon an. Si. dcpj pa netwaye peyi dayiti pap janm sove kotel ye a paske nou son dal kowonpi depi yo ka bati kay pou nou yo ka ba nou kamyon sab yo ka ba nou fè yo ka ba nou siman yo ka ba nou blòk nou gentan gon patwon e lalwa sa nou fè de li mwen m respekte lalwa m mande jij tande m poukisa jij la pa rele m. Sal ye fòm gen stati ank aval pou nou menm pou nou di ah nou te a la rechèch de nome Joseph Felix Badio nan echanj de tir nou stopel il a ete stope e pa konsa nou pale mesye vous n'êtes pas different bande des delateurs an depi de tout aksyon malonèt sa yo. Nap fè konminezon toujou? Nou malonèt. Enben mwen vin pale la. E m disponib e m dispoze. Ban m randevou. Kòm nou gen otorite pou nou vin fè konminezon, mande telefòn, mande plak machin. Men m bay nimewo a. M bay nimewo a tou wi. Luckner Désir te mande mwen pou m vin nan stasyon radyo l. Li pa gen kouraj pou l di ke l te ban mwen envitasyon m vini, li pa resevwa m non. Li pa gen kouraj pou l di sa non. E lè l pa t la, de 10, de 9 è 45 a 10 è e ka m ap kite. Se sekretarya a wi, ban m yon plim, m pran yon fèy papye, m fè yon, m grijon yon nòt kite pou li. Monchè, se byen malere, m te renmen sa w te fè a. Ou mande m pou m vini, m vini, malerezman ke w pa la. Chwazi yon jou egzat ban mwen. Men annatandan, adrès Ezayi Sezadi yo. Lokalite ke l site yo, Tomasen, Kwadèboukè, Vivi Mitchell, pou odyans li an ka alèz, di l kote l Badio ye egzakteman. Paske l konnen. Paske li menm avan l te di Badio yo touye l Matisan ak de sak lajan l te gen yon ansyen senatè avè l. Iknè Dezo okouran. Se ou te di ke ou konnen Koutye ki te ap chèche kay la pase m te gentan ba l kòb la 7 mwa alavan nan Pelerin 5 pase m te egzije la m jwenn li. Donk ou gen dè enfòmasyon pou w bay lajistis. M pa wè ki sa ki pwoblèm non nan sa la. Men si w te onèt Luckner Désir, ou t ap di ke m te bay Badio randevou. Men l vini malerezman nou pa t ko kòmanse emisyon an, emisyon an kòmanse an reta, Badio n a ba w yon lòt randevou. Ou pa menm kite odyans lan okouran. Donk mesye plan nou an ap mache wi degaje nou men m di w demen si Dye ve bat pou se pa nou yap fè makak kounye a k al mande jistis pou nou nan vyole dwa moun ou konprann paske m pa wè gen ankenn bagay ki konplike la non m pa kwè gen ankenn demach ki pa ka fèt la non nap defye lalwa epi demen si Dye ve se nou yo pral mande jistis pou nou Mwen ankò disponib. Mwen ankò vivan, nou poko ka fè ak sa sou mwen. An depi de tout sa nou tap di menn bare l la a, misye tonbe, yo tire l, li a goch la dwat. Mesye se nou t chwazi sib la. Si nou fon bon chwa. Se nou t chwazi konba nou. N'oublie pas, le vainqueur c'est celui qui reste debout après le combat. Bòn chans. Se pa mwen sèlman kap pran nòt men m panse ke anpil lòt moun ap pran nòt wi Jovenel Moïse ki antò paske jounen jodi a la a se yon nèg ki an kaval kap pale se kòmsi li pa pè anyen ou konprann se kòmsi anyen pa ka rive l elas Jovenel wap regrèt kote w ye a se pa konsa ou mennen batay. nan mitan sanginè. N ap travèse nan yon lòt dosye ki gen rapò ak politik, petèt pou la premyè fwa ke Mirlande Maniga elle est désignée pou reprezante le secteur politique dans le Haut Conseil de Transition. Gen anpil aktè politik ki siyen yon dokiman konsansis nasyonal. Pwofesè Mirlande Maniga ta dwe reprezante sektè politik lan nan sa n ta kapab rele Haut Conseil de Transition an. Daprè non-alinye yo, Madam Maniga se yon kosyon moral pou tranzisyon sila. Moun yo dezinye pa bò kote sektè yo pou fè pati Wo Konsèy Tranzisyon an se moun sa yo, Mirlande Maniga, Mesye Laurent St-Cyr epi Pastè Calixte Fleuridor. Genyen 3 manm Wo Konsèy Tranzisyon an ki ta dwe enstale ensesamman. Tèt chaje wi la. Antouka, an nou tann. M panse ke Madam Maniga t ap kouwone karyè li avèk pòs sa. Premye Minis Ariel Henry rankontre, se te mèkredi 21 desanm 2022 an, nan yon otèl nan kapital la, responsab ak reprezantan pati politik epi manm sosyete sivil lan, genyen tou sektè prive afè lan. Dapre Primati, rankont sila enskri nan pèspektiv finalizasyon, tande byen, ak sinyati yon dokiman ki rele Document de Consensus National pou yon Tranzisyon Enkliziv ak Eleksyon, dapre sa Primati fè konnen. Rankont sa dewoule nan dat 21 desanm 2022 an nan Petyonvil antre Premye Minis Ariel Henry ak responsab politik epi sosyete sivil lan, sektè prive afèr lan. Se te okazyon pou patisipan yo finalize epi tou dezinye yon dokiman ki se dokiman konsansis nasyonal pou yon tranzisyon enkliziv yon mannyè pou eleksyon kapab rive fèt. Chèf gouvènman egzòte aktè yo pou kapab pran. bon jan rezolisyon dè mentnan epi mete an pratik si yo vle pou kapab pran yon lòt direksyon ak peyi sila a e pou kapab debouche sou sa n ta kapab rele yon modènite politik e ekonomik. Daprè Premye Minis lan, konpwomi nasyonal sila a se yon premye etap, yon premye. pas dans bon genre direction. Il nous faut maintenant apporter à la nation la preuve de notre bonne volonté en mettant rapidement sur pied nos institutions démocratiques et de rendre la direction des affaires du pays à des élus choisis en connaissance de cause par le peuple haïtien dans le cadre des élections libres, inclusives et transparentes, a-t-il souligné. Donc, on Ariel dit hein. là, hum. faut que nous, une nation en preuve, nous avons bon gens volonté pou nou kapab mete sou pye bon jan enstitisyon demokratik, epi tou, li menm pou rann direksyon afè peyi an ak moun ki eli, nou pa bezwen di anyen ankò non, sa vle di Ariel en route vers les élections, Ariel Henry en route vers les élections. Eske se blan kap fè Ariel fè eleksyon? Pa gen manti nan sa, Ariel, e m panse ke ane 2023 a, Li kapab purman e senpleman yon ane elektoral. Areton lè marchandaj egoyis. An n panse peyi, se sa li di. Lè gen machandaj, toujou gen pri pou peye. E sa souvan ale nan enterè yon ti gwoup moun. Se pa nan enterè peyi a, se pa nan enterè kolektif lan. Se sa chèf gouvènman an fè konnen. Ariel Henry di li pran angajman pou kapab mete mwayen a dispozisyon pèsonalite yo nan premye plan ki fè pati konsèy. équipe indépendante de facilitation, ça a été constituée pour discuter avec différents secteurs, différentes organisations, structures, sociétés civiles, gouvernementales, internationales. Et contrairement à ça qui connaît d'une manière générale, équipe facilitation, ça, lui-même, il pas de travail e de manyè kominike nan laprès eksetera. Paske nou te vle dabò finalize travay sa a e fè ansòt ke tout sektè yo mete yo dakò dabò avan ke nou al pote l devan piblik lan. Se yon pwosesis ki te long anpil, avèk anpil wo e ba, kote ke lè nou te kòmanse te genyen prensipalman de gwoup daktè ki te retwouve yo anndan yon seri de akò, ki pa la swit, Akò sa yo vin pa kenbe, vin gen rekonfigirasyon du secteur politique. Sosyete sivil lan li menm kenbe nou e li mennen nou nan fòmilasyon de yon ansanm de pwen de konsansis ki diskite avèk sektè prive an, ki diskite avèk gouvèneman an, ki diskite avèk sektè politik lan. Pwen de konsansis sa yo ki sa yo ye? Se sekirite, se la gouvènans de la konsansis, se la rekonstitisyon de la kou de kasasyon, konstitye yon CEP e mete peyi an sou ray de yon revizyon konstitisyonèl e òganizasyon dè eleksyon. Nan akò sa a, dokiman dakò sa a, fondamantalman, li siyen pou li bout 7 fevriye 2024 avèk enstalasyon delu. a tou lè nivo nan peyi an. Men li gen yon pwen fondamantal ladan l ki se jan nou sot di l talè a ki se lasekirite e o nivo de la gouvènans l ap genyen la miz an plas de yon Wo Konsèy de la Tranzisyon. Wo Konsèy sa a li menm ki ap genyen 3 manm ladan l kote ke atribisyon yo fondamantalman se dèzatribisyon estratejik nan oryantasyon estratejik pou pèmèt peyi an retwouve lapè, Retwouve chimen sekirite alimantè e sosyal, pwosede a refòm enstitisyonèl ki l fo yo e mete peyi an sou ray on dyalòg pèmanan ki pou fasilite pwen nou sot di talè an ki se revizyon konstitisyon an avèk òganizasyon de eleksyon. Wo Konsèy sa a, li genyen yon reprezantan. sektè prive ladan l, yon reprezantan sosyete sivil ladan l e yon reprezantan sektè politik la ladan l. Jodi a, se te jounen pou te vin kote ke tout aktè yo te vin di yo dakò avèk sa ki anndan dokiman sa a. Ce document a été validé il y a de cela près de 2 semaines nan nan des réunions, ateliers etc. Et là, se te jounen kote ke tout Ekip yo te rankontre pou di ke nou dakò. Donk nou kapab anonse ke le peyi è dote d'un consensus, d'un vrai consensus inclusif ki kapab fasilite ke nou adrese pwoblèm ensekirite, pwoblèm lavichè, pwoblèm, ansanm de pwoblèm ke nou genyen e sitou fè yon tranzisyon ki pa yon tranzisyon inikman d'organisation des élections men yon tranzisyon structurant pou nou pa retounen nan kesyon tranzisyon ankò. Wi, nou diskite. Kòm mwen te di l talè a, odepa, panorama politik lan te gen ladan l yon ansanm dakò. Penn, Montana, 11 septembre, etc. Se avèk yo ke nou te kòmanse travay an jiyè lòske nou ta kòmanse. Men antretan, Konfigirasyon panorama politik la w ap wè ke li te vin chanje, ou vin gen konpwomi istorik, eksetera. Nou kontinye travay avèk yo e nou te kontinye travay avèk yo. Nan sal sa a la a, kote ke nou sot asiste e sektè politik lan ki sot reyini, te genyen moun ki lye avèk tout akò. Maten an, nan travay avèk sosyete sivil lan, te genyen de sosyete sivil ki te anndan tout akò istorik sa yo ke nou te pale an. Donk nou panse ke nou bay peyi an la yon dokiman ki kapab oryante dè aksyon striktirant tout siyen. Jan nou sot wè a, nou wè jan ke a te long anpil pou siyati e nou di ke o nivo de konsiltasyon ki te òganize pou on a konsilte prè de 168 pati politik an nan peyi an. Gen plis pase 2300 òganizasyon sosyete sivil ki konsilte atravè lè 10 departeman di peyi e dan la dyaspora. installé pour commencer le travail avec le gouvernement, pour combler la Cour de cassation, pour mettre un CEP en place et posséder le même ACT. Pour le moment, société civile a validé la personne du pasteur Fleuridor comme représentant. Secteur politique l'a validé le nom de Mme Maniga comme représentante. Et actuellement, dans le moment où on a là, la société civile, Le secteur privé est en train de travailler. Pierre propose. E il y a une proposition ke m pa kapab di paske fòk nou tann ke yo valide l pou nou kapab lage l. Tout a lè konsa m panse ke n ap kapab konnen. Se Doktè Jean Vilmont Hilaire, manm di Komite Endepandan de Fasilitasyon. Poukisa Jean René Joseph ki fè se yon aktè politik ki dakò siyen yon akò? Kisa k chanje? Non poko gen anyen k chanje. Se l'avenir qui dira le reste. Donk nou menm nou de bòn fwa, nou ta renmen bagay yo chanje reyèlman dan le bon sans. E sitou map reprann tèt mwen afè ensekirite a kap kraze pèp la, bagay sa a son kansè pou nou eradike anndan peyi a. Pou sdp, sa ki konte pou nou, se peyi a. Sòti peyi a nan sitiyasyon ke li ye an. Nou reyalize, e se youn nan rezon k fè n te al siyen akò 11 septanb lan, ke polarizasyon peyi a okazyone ke mizè lan, ensekirite an, de jou an jou l ap monte pi wo. 11 septanb nou te fè konsta a, nou te siyen men malerezman te gen anpil lòt gwoup, anpil lòt pati politik, anpil moun nan sosyete sivil lan, ki potko vreman konprann nesesite de kraze pou nou kraze polarizasyon an. Sèt, nan yon dokiman ou pa atann ou gen linanimite, men jan ke 11 septanm te ye an, li te manke lòt fòs ki te lòt kote ou ki pa t pozisyone yo. Apre anpil mwa travay, anpil va e vyen, avèk yon dokiman sou yon konsansis nasyonal ke yo rele yon konsansis istorik, anpil gwoup, nou sot tande la a ke gwoup ki t ap òganize va e vyen sa yo, ki te konstitye yon sòt de medyasyon, yo di ou ke gen menm yon santèn de dokiman, paske se a refè, a chak fwa ou panse ou pral fini ak yon dokiman, gen yon lòt gwoup ki gen lòt pwopozisyon, e sosi se atravè le peyi. Finalman, nou rive nan moman kote nou jwenn yon konsansis avèk dot gwoup de la sosyete sivil, du secteur privé et de la classe politique pou yo siyen dokiman de konsansis sa ke yo tout ke yo travay ladann nan. Aprè sa, dokiman de konsansis sa li rete ouvè pou tout lòt kouch ki deyò ki poko antre vini vin konnen sa ki anndan Dokiman de konsansis lan ki vize, 1 Mete an plas yon estrikti ki se Haut Conseil de Transition. Nou sot tande l la a, sektè e sektè e sosyete sivil lan maten an, yo te gen plenyè yo, yo deziyen le Plasteur Fleurinord, Kòm manb nan HCT a, yon Haut Conseil de Transition ki ap genyen 3 moun. Dezyèmman, sektè politik lan sot reyini la a, nou wè se a linanimite yo dezinye Madam Manigat te deja gen yon konsansis sou sa pou Haut Conseil de Transition an. Kounye a, rete la a ke le sektè ekonomik, le sektè prive ki pral reyini e ki pral dezinye manb pa yo qui pour constituer trois membres dans le Conseil de transition. Le Premier ministre Ariel Henry dirige le Conseil des ministres. Le Haut Conseil de transition, c'est un organe de consultation et de proposition. encore Premier ministre pas de voulait engager le pays à un processus électoral san l pa t genyen le maksimòm dadezyon posib. E li travay, li pran baton pèleren li, li mache chèche moun tout kote. E jodi a, li jwenn yon konsansis avèk le sektè prive, avèk la grand sosyete sivil e osi yn bòn pati de la klas politik. E jespè ke se konsansis li pral pèmèt ke nou ale de lavan. Et le dit consensus là pourra permettre que nous allions de l'avant. Ça veut dire faut nous d'accord que à cette phase des débats, il faut poser les jalons qui permettent que nous arrivions effectivement à une véritable transition pour nous passer pouvoir à des mondes que la population a choisi lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous espérons le plus vite possible le gouvernement il pourra compléter la Cour de cassation. Le plus vite possible, il pourra monter un conseil électoral provisoire avec la participation des différents secteurs de la vie nationale. Pour avoir une gouvernance qui rassure le plus de monde possible e ke peyi a prale an mòd elektoral, men nou tout nou konnen, kèlkeswa lèzefò di gouvèneman, kèlkeswa lèzefò de la polis nasyonal dayiti, pou nou rive efektivman nan reyalizasyon eleksyon an ayiti, fòk nou genyen yon asistans entènasyonal. D'ailleurs, nous-mêmes nous disons sans aucune hypocrisie, la police a fait du bon travail, mais la police n'a pas suffisamment de moyens pour craser gang PHTK a dans le pays pendant les dix dernières années. Pour nous, cette assistance internationale est nécessaire pour que nous puissions avoir des élections en Haïti. E nou espere ke pot diyalog la, pot konsensus la, lap toujou rete louvri. Sa vle di moun ki pa siyen jodi a y ap ka siyen demen, sa k pa siyen demen y ap ka siyen an janvye, sa k pa vini an janvye y ap ka vini an fevriye y ap ka vini an mas. Lesansyèl se ke mentnan il fo demare avèk le pwosesis e deja nou chwazi 2 manm pou HCT a deja, sosyete sivil la deziye, le sektè politik a deziye madam Mirlande Hyppolite Manigat, on chwa ekstraòdinè, e le sektè prive je kwa va deziye son reprezantan. If fò ale dlavan, on n'a pas le choix. E pòt dyalòg la ap toujou rete louvri. Nou pa vle kite pèsonn dèyè, nou pa gen enterè pou nou kite pèsonn dèyè. Men moman an rive pou ke efektivman les jalons capables de permettre de réussir cette transition, les jalons ki pou pèmèt ke nou fè eleksyon nan peyi a, pou gen des autorités légitimes ki vini, moman an rive pou yo poze yo. Il faut compléter la Cour de cassation, il faut monter le Conseil électoral provisoire et fòk gon gouvènans ki rasire tout moun, fòk gouvènman an pran responsabilite l men fòk kominote entènasyonal la pote sipò a ba nou tou paske san le support de la communauté internationale, san cette assistance étrangère nou p ap kapab fè eleksyon an Ayiti. Oditè, telespektatè, entènot, jodi an se yon premye pa dan la bòn direksyon paske depi. e tanto 4 a 5 mwa, yon pwosesis de dyalòg ki kòmanse k paka fini. Kèlkeswa pozisyon yon moun ta ka genyen sou dyalòg, jodi an le dyal, konkretizasyon dyalòg la kapab yon pwen de depa pou ke nou rasire n de yon ane 2023 mwen turbilant, mwen tumultueuse, avèk mwens ensètitid. E. On akò politik se pa on remèd chwal ki pral geri tout maladi, men se on pòt dantre. Jodi a nou bezwen ke elit politik, ekonomik ak sosyal yo antann yo sou devenir peyi a. Men pou nou presi, jodi a gen on seri de pwoblèm konkrè, eleksyon, sekirite, remaniman ministeryèl, lavi chè, enflasyon, antwot, se gran pwen andan on akò politik, Ki pa fè inanimite paske gen anpil moun ki panse ke tire sou kòd la se meyè opsyon an men nou menm onivo dè non alinye patikilyèman onivo di Mouvman Nasyonal pou la Transparans nou te konvenki ke le dyalòg dwa èt le pwen de depar de sèt nouvèl Ayiti enben nou se pati prenant nan dyalòg la depi le debi nou li dokiman nou bay objeksyon nou bay opinyon e jodi a nan faz konkrè a kòm nou te siyen yon ak dangajman deja non alinye yo, ladan n ke w jwenn Mouvman Nasyonal pou Transparans, nou siyen akò sa pou ki kapab pèmèt ke nou mete yon Wo Konsèy pou akonpanye Premye Minis lan, ou Wo Gouvènman an, panche sou fòmasyon yon CEP ki odesi de tout soupson, gade kesyon sekirite a, epi valide politikman yon entèvansyon, yon akonpanyeman entènasyonal pou rezoud pwoblèm ensekirite a, pou ke 2023 a, omwen nou ka sikile, omwen moun ka kòmanse relouvri biznis yo. Epi angaje le pwosesis elektoral pou nou renouvle pèsonèl politik la. Konsèy direktè yo menm te met fokis la sou Ariel Henry, yo t ap mande depa li, donk definitivman nou retire fokis la sou pwoblèm nan. Bon, mwen menm, konviksyon nou o nivo de Mouvman Nasyonal pou Transparans, epi d'une façon plus large lè non alinye, li pa sou yon kesyon de moun. Quand Prezidan Jovenel te la, nou te di, il faut un dialogue pour un accord politique. Prezidan Jovenel asasinen, mouri, nou kenbe menm diskou a. Donk si pou yon kesyon de premye minis Ariel, jodi a menm si yo pran yonn nan nou la ki renmen Ayiti anpil yo mete nan primati a, ou pap ka dirije peyi a si w pa gen yon akò avèk lansanm dè fòs viv. Enben lakò w se pou yon kesyon de premye minis Ariel. Kòm se premye minis Ariel ki gen reyalite pouvwa ladan l, li se yon pati prenant nan kriz la, enben nou fè akò avè l men se pa yon bagay ki toune otou de li. Se yon bagay ki toune otou de yon seri Ayisyen ki renmen peyi an, Ki mete devan dabò Ayiti paske jodi a mesye nou fatige. Yon ane 2022 ke nou anvi bliye. Nou anvi bliye paske turbilans, kidnaping, ensekirite, peyi lòk, biznis nèg ki kraze, fanm ak gason ki kite peyi a pou yo kouri pati dèfwa avè yon bout viza, san paspò, san anyen. Fò n divòse a bagay sa yo e pou n divòse avè yo, yon akò kapab vre m te di o depa, pa yon solisyon majik men li kapab yon pwen de depa pou ke ane 2023 a nou abòde l avèk plis serenite, An bon patriyòt, an bon sitwayen pou nou esna sove peyi a. Nou menm depi yon sèten tan nou te toujou pou yon akò, yon akò ke nou menm Ayisyen, moun k ap fè politik, moun ki nan sektè ekonomik e moun ki nan sosyete sivil sipoze jwenn pou n gade kòman n kapab rezoud kriz la. E pa pli ta ke yè swa, nou te mete yon nòt deyò, nou menm nan Mouvman Nasyonal pou Transparans ki manb regwoupman nou nan alinye pou ke nou mande yon akò politik ou ankò yon akò ant diferan zaktè yo avan 2023. Donk jodi a nou panse ke gen yon pa ki franchi dan la bòn direksyon avèk yon ansanm de aktè ki sansiblize pa kriz la e ki te vle fè depasman nesesè la. Men yon nan bagay ke nou te toujou di. Fòk sa kap fèt la jodi a, se pa yon antrepriz de kopinaj. Fòk se pa de moun ki zanmi, de moun ki la inikman sou baz akwentans. Nou te bezwen de moun ki gen alafwa eksperyans e konpetans. E jodi a, mwen fyè pou m anonse ke nan dinamik Haut Conseil Transition an, pou le sektè politik, se ta va Madam Mirlande Manigat. ki sou wout pou reprezante sektè politik la. Donk, nou menm nan Toutouni nou bat bravo a san pousan pou sa. Nou menm nan Non-Alinye nou bat bravo a san pousan pou sa. Nou pa manb RDNP, men jodi a, Madam Maniga se yon figi, se yon pèsonalite ki transande tout apawotenans a yon pati politik e se yon moun ke nou te ka konsidere kòm yon patrimwàn nasyonal. Donk, li klè ke si nou kontinye franchi menm pa sa yo, pa rapò a lòt manb n ap al chwazi pou lòt sektè yo, pa rapò a KEP a, pa rapò a moun k ap genyen pou asime gouvènans lan nan kad remaniman ministeryèl ka gen pou fèt, n ava bay peyi a posiblite pou ke pitit li, fanm tankou gason, kapab sèvi l o pli wo nivo pou le byennèt kolektif. Donk mwen menm mwen ekstrèmman fyè, mwen bat bravo a san pou san, ne serès ke paske la pèsòn ou la pèsonalite fèrm, klè, konpetant, onèt, akademik e politik on moun tankou Mirlande Maniga, ke l fè pati de yon Konsèy de Tranzisyon, sa vle di ke nou pati pou kèlke chose de trè serye. E lè l serye, toutouni ap la. Lè l serye, non aliye ap la. E de fèt, nou gen tan siyen pou ke nou anterine pwosesis la, tout pandan n ap veye pou ke bagay yo kontinye pase Exactement byen jan yo komanse jodi a. Ou kwè peyi a pa ta respire? Eleksyon pral fèt tèt chaje. Ebyen, si eleksyon pral fèt, bandi yo nou pral gen 2 bagay ki pral sou tab la. Swa antant, obyen operasyon koukouwouj dèyè bandi. M pap di plis. Nap tann 2023 antre poun wè ki kote sa prale. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye bay nou ti pouce bleu an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi aprè kès kon di? A la prochèn!